Fè a di fè a maten an l pase vè zòn 5 6 zè l kòmanse nou wè l nou menm ou konprann sa vle di l te gendwa kòmanse pi bonè tou n pa konnen pase se leve n leve nan dòmi epi dife anvayi la sa se menm sa se menm rès travay Martelly a Céant ou konprann nèg yo kraze la nèg yo pa t ap fè anyen serye la tout moun te gen kay yo t ap viv la byen pezib nèg yo kraze la men sa yo bay la ou konprann chak Chak ane, chak de twa semèn, chak de twa mwa dife nan dèyè nou la. Men nou wè gon e anpil dega fèt deyò. Eske ponpye pat rive a tan ou di mwens eske. Bon, ponpye te rive a tan, men ou konnen. Ou konnen peyi a e konsa l ye. Nèg yo te gen dwa panse se nan pwason davril yo pran tou. Nèg yo vin la san dlo. Yo vin gade epi aprè pou y al dèyè dlo. An kamyon rive la, l rive san dlo? San dlo! S on abitid monchè. Sistèm lan e konsa l ye. Nèg ponpye sa yo pa menm gen dlo. Sa annik vin gade dabò epi apre al dèyè do. Ou pale de yon kontinite a, eske sa ta vle di se yon dife moun mete oubyen? Bon, nou pa ka di se yon dife moun mete paske nou pa t wè. Men jan dife a pran an la, se yon bagay abityèl. Se yon bagay abityèl. Nou toujou pran dife la. Nou abitye a dife a la. Men, men lè la te gen kay, pa t janm konn gen dife la. Ou konprann? Se Martelly vòlè pou n di mèsi, masisi vòlè gangsta. Ou konprann? Martelly aseyan. E nèg yo kraze la mete nou nan tout mizè sa yo. Nou pat konsa la. Nou pat konsa. La pat janm konsa man. E te kay ki te la, moun ap viv byen pezib kounye a. Ou wè, abri, bagay. Bon, nèg yo kraze sistèm nan. Ou konprann? anfom papa. Pale monchè imaj yo pap parèt non. Okipe misye pale m bezwen met nan mouda la près wi. Di nou non zanmi a kilè dife a pase la. A dife a ka pase anviwon de 7 è dife a kòmanse pandan nou nan kabann ou konnen m abite o nivo de fontamara biznis mwen la yo rele mwen fontamara o nivo de 7 è Nou te depanse nou avan yè la nou sot prete pi pase 30 a 40 mil dola labank nou poko nou pa sove anyen nou fon pakèt pèt e defisi enòm grav pa gen pèsòn moun la gen moun la ki gen lòt depo la te gen chanm salon sal a manje gen lòt depo la te gen matla gen lòt depo la ki te gen e lè yo pale de chanm ki te gen kwafez amwa youn moun sa yo la yo pa sove anyen. Jis nap di moun yo kominote entènasyonal la ki di swa dizan di ki vle ede Ayiti bay Ayiti yon ti bourad pa bay Ayiti bourad la an sèt de ipokrizi bay Ayiti bourad la avèk tout kè l sa fè 7 fwa ke biznis la boule o nivo de penitansye zòn penitansye ke yo pran yon pakèt konntenè yo bare prizon an si konntenè sa pat bare prizon an Biznisman yo tap pran nan sove yon pakèt bagay la. Direktè prizon an pran yon pakèt e kontenè, li bare prizon an, m pa konn pou ki rezon an pa pou ki rezon. Yo pran yon pèp, yo tòtire yon pèp. Si kontenè sa pat bare la, ponpye, kamyon ponpye tap gentan. Si yon pakèt dife la tap gentan gen yon pakèt bizisman la tap gentan sove yon pakèt bagay la nap di nap voye yon mesaj nap voye yon sinyal fò bay pwoteksyon sivil chak lè yon dega fèt yon dega ki fèt ki enòm ki toujou fè yon pakèt fè yon pakèt kòb sou non ti popilasyon sa meri a fè yon pakèt kòb sou non popilasyon sa chak lè yon defisi fèt. Yo voye 2 moun, 2 ekspè vin fè, vin fè yon makiyaj la, vin pran non moun, a pou yo ale, epi moun sa yo an retou, pa jwenn okenn. Men èske w pèdi anpil bagay la ou menm? Mwen pèdi yon pakèt bagay. Mwen, avan yè la, mwen sot prete gen yon moun, m sot prete onivo de yon bank, m sot prete prelivasyon de 15 mil dola, pi piti, sa m te gentan prete bagay. M gen plis de 20 a 30 sal a manje ki boule ki te gen yon nivo la ke m te prete kòb lòt bò a la dèyè sa la m te prete kòb m te prete plis de 25 mil dola kòb sa yo m poko 25 mil ekilibre 25 mil dola plis 15 mil dola ou te prete nan men yon moun ou te prete nan yon bank jis pou w fè yon bagay pou w te kapab sove lavi w pa t vle al kenbe zam pami tout nèg ki kenbe zam yo m pa kont yo ki kenbe zam. Se jan de sitiyasyon peyi a ki vin ye a, jan peyi a vin ye a ki fè rann yon jèn kenbe zam, yon jèn fè de seri de bagay ki pa bon anndan kominote a. Se sa leta, leta nou ap fè kòb sou do nou, leta nou ap fè de seri de bagay sou do nou, pran kòb sou do nou, pwoteksyon sivil la pran kòb sou do nou. Chak jou yon bagay fèt, chak lè yon repetisyon. Eske pwoteksyon sivil gen nan vil la deja? Pwoteksyon sivil gentan voye moun vin la, vin fè de seri de bagay makiyaj, voye vin fè de seri de bagay makiyaj, sa se pa yon bagay ki reyèl ke yo voye vin fè la. Yon dènye mo pou n fini. Yon dènye mo, m ap di, m ap mande nèg ki avèk zam yo, E yo menm mwen ki fè lalwa anndan peyi a, m ap mande yo pou yo mete tèt ansanm pou yo kabab bay popilasyon sa yon souf, pou retire popilasyon sa nan mizè sa, nan kras sa, nan kalamite sa. M ap voye yon mesaj ba Bob C, ki se jounalis nan Karayib. Bob C, patikilyèman, se kaka chyen k ap pale avè w. Mwen di w. M voye yon mesaj ba ou papa pèp mwen konnen ou se yon papa pèp mwen bezwen èd nan men w bagay mwen yo boule mwen kwè ke wap tande m mesaj la ap rive jwenn ou Bobse on love I love you Bobse. E pandan m nan machin li pran ti bis mwen boule m vini. Vin gade. E ta e ta map vin e vin map vin nan bis lan m ka vini. Men bagay yo boule. Mwen ziye n. Mwen sot nan sonet. Men apre sa kisa nou menm nou pote fè? A sa n pote fè? Sa n pote yo nan apre ba yo ti kabann fè yo nan apre ba yo. Gade tou wè ti fè poko etèn.